Anpil frè e sèm ta gadem, gen anpil moun ki toujou ap dekouraje ak lavi a, jan lavi a vire avè nou. M ta swete nou pa dekouraje, ou konprann? M pral ba nou yon ti bout mizik nou pou nou kapab tande, mizik m te fè avèk Mistè AZ, Master LG, ou konprann? M pral ba nou ti mizik sa pou nou kapab tande, epi abòne chanèl la, ou konprann? M ta swete anpil moun ta viv, pa dekouraje paske nan lavi ou wè jodi ou pa konn demen. Nou konn sa li ye deja se rap nou tap mande mwen pa renmen sa.